Bonjou bonswa la famiy, byenvini tout moun. Se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou nan emisyon pa nou an ki pa lòt ke Mon Editorial avèk Yanick. Ou sou tak 509, tout ayisyen konekte, platfòm denfòmasyon ki la pou chèche bon jan enfòmasyon, pou kenbe w enfòme, pou rete konekte ak tout ti detay k ap domine aktyalite a. Si w poko abòne map envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon e par desi tou pa bliye pataje videyo yo pou ede travay lan avanse. Bon mezanmi nouvèl yo anpil humm gen nan moman an la de seri de gwo nèg nan sektè prive a, nan sektè ekonomik lan ki kòmanse rele anmweyy Mesye yo pa kapab ankò, yo kòmanse santi doulè ensekirite a. Se le ka pa egzanp de mèt otèl Montana ki fè yon videyo pou l pataje preyokipasyon l genyen sou kesyon ensekirite a. Mesye a menm bliye ki jou ki genyen nan semèn nan puiske anyen pa fonksyone nan Montana, otèl pa fonksyone, restoran pa fonksyone, Se sèlman bri chen, bri zwazo li tande pa gen anyen kap fonksyone. Nou pral pataje videyo a, nap pwofite pou nou fè kèk ti kòmantè avèk ou paske kesyon sekirite nan yon peyi li dwe priyorite tout otorite, li dwe priyorite gouvèneman an ki dwe aji rapid prese prese vin avèk de politik piblik pou pèmèt aske chak grenn sitwayen sikile libreman, sikile libelibè andedan peyi an pou al rate ak aktivite yo. Ebyen jan nou wè l la se prèske pa le ka pou pouvwa Ariel lan, pou gouvènman Ariel Henry an ki la, nèg yo ap jwi privilèj men yo p ap regle yon merd. N ap kontinye. Aprè ke dcpj fin pibliye yon videyo kote ke yo prezante yon rapò sou dosye trafik zam ki konsène Legliz Episkopal Dayiti an, ebyen genyen plizyè palmantè nan peyi Etazini ki reyaji sou dosye zam k ap rantre ann Ayiti. Yo ale pi lwen, yo deside poze kèk ti kesyon a leta ameriken ki selon dènye rapò Nasyonzini te mete deyò a, prè de 90 pousan zam ki ap alimante gang ann Ayiti soti dwat dirèk nan peyi Tonton Sam. Yè lendi an, ofisyèlman, Marie Isabelle Salvador li pran tèt BINUH. Nan moman n ap pale a la a, se Madam Salvador ki ap kowòdone, ki ap ajanse tout sa ki gen pou wè avèk desizyon travay ke BINUH ap genyen pou fè an Ayiti avèk diferan aktè, diferan gwoup pouvwa Ariel Henry an, manm sosyete sivil yo, aktè politik yo, pou yo rive jwenn yon antant ki ka pèmèt ki ka pèmèt pou nou jwenn stabilite andedan peyi an. Tout enfòmasyon sa yo ak anpil lòt se nan videyo an, e nan espas Lib Opinyon pou jodi an la envite nou se Mesye Clarens Renois ki se kowòdonatè pati ini an. Nou pral pale avèk li sou konjonkti peyi an, nou pral pale avèk li sou dè pwopozisyon de sòti de kriz pou nou rive konprann pi byen mank de volonte sa a ki anime aktè yo ki pa janm ka rive mete ni sekirite, ni jwenn yon antant, ni jwenn, ni abouti avèk yon konsensis vrèman laj kote ke tout aktè yo. Yo ka transande ti enterè mesken yo pou yo wè enterè peyi a avan tou. Nou pral pale sou tout pwen sa yo paske li ekstrèmeman enpòtan pou nou kontinye avèk deba sa yo pou ede ou menm ki ap gade videyo a, ou menm ki son Ayisyen ki ta renmen wè stabilite, ki ta renmen rejwenn sekirite andedan peyi l, pou konprann egzakteman ki anje ki genyen lè genyen de seri de nèg ki okipe de fonksyon andedan Leta a Men, vrèman preyokipasyon yo, enterè pèsonèl yo se sa ki priyoritè pou yo, men se pa rive mete stabilite ak sekirite andedan la Repiblik. Jan m te anonse l nan kòmansman videyo a, ebyen, nan moman n ap pale a la a, e, anyen pa p mache andedan peyi a. Anyen pa p mache e nou konsyan veritab pwoblèm nou gen la a aktyèlman se pwoblèm sekirite a. Sekirite an li anpwazonnen tout tout tout bagay nèt. Pa gen sekirite, ou pa ka voye pitit ou lekòl, ou pa ka al vake aktivite w, pa gen lwazi, moun ki genyen aktivite ekonomik y ap regle andedan peyi an, e prèske tout moun sa yo, yo sou wout pou yo fèmen fèmen biznis yo, genyen ki sou wout pou fè fayit paske pa gen sekirite. Leta p ap jere anyen ki gen pou wè avèk sekirite. Tanto, genyen e de pwomès k ap fèt, k ap soti pa bò kote pouvwa Ariel la, pa bò kote gouvènman an, kòmkwa lapolis avèk lame, yo pral mete tèt yo ansanm, yo pral mete fòs yo ansanm pou yo bay yon repons avèk gang yo, pou yo bay repons avèk aktivite kriminèl k ap fèt. Epoutan, Se de pwomès an lè. Se, se, se kòm, se kòm kwa dire nèg yo yo wè tèlman bagay lan vin grav, tèlman bagay la santi di nan men yo, yo oblije antisipe ba nou yon pawòl pou yo fè n dòmi, ba nou yon pawòl pou yo fè n, pou yo kalme nou, pou yo desann tansyon nou. Epoutan, gang ap kidnape moun chak jou, ensekirite a ap vale teren chak jou pi plis, Prè de 60 pousan nan espas jewografik nan kapital lan, nan depatman Lwès lan, prè de 60 pousan nan espas jewografik se gang ki kontwole l, se bandi k kontwole l. E si m ta reprann, e si m ta reprann mo minis jistis lan, se de teritwa pèdi yo ye. Se de teritwa pèdi yo ye, paske on kote leta pa rive kontwole, on kote lapolis pa rive entèvenu, de seri de zòn kote ke bandi ap fè ekzaksyon, bandi ap teworize popilasyon, ap touye, ap kidnape, ap vyole fanm ak tifi, lapolis pa ka vini pou entèvenu, pou stope, pou arete, pou demantle gang, se e byen antandi se de teritwa pèdi yo ye. Alòske konstitisyon an pa konnen e gen kesyon divizyon de teritwa. Ayiti se yon teritwa endivizib. Donk la, m ta renmen konnen ki eksplikasyon, ki sa reyèlman moun yo tande, konprann lè yo di se des territoires perdus, èske yo deside reyèlman pou yo kite zòn sa yo, pou yo kite espas sa yo nan men bandi, nan men gang? Paske jounen jodi an la, prensipal preyokipasyon chak grenn Ayisyen, se sekirite an. Ki lè otorite yo ap rive retabli sekirite an andedan peyi an? Ebyen pa rapò avèk sitiyasyon sa a mezanmi, m pral fè nou gade yon videyo kote ke sektè prive an, de seri de gwo antreprenè, de seri de gwo biznismann, de seri de moun ki envesti dè milyon de dola pou yo mete kanpe dè antrepriz ann Ayiti, Epi ou pral wè par la suite kòman envestisman w lan, kòman l ap gagote, kòman l ap depafini, kòman w sou wout pou w fè fayit, paske nou gen yon pakèt enkonpetan, nou gen yon pakèt moun ki, ki, ki fè prèv de movèz fwa, ki pa montre yo gen bòn volonte pou yo aji reyèlman, pou yo bay yon repons avèk pwoblèm ke nou gen la a. Donk, m, kisa m vle nou konprann par dessus tout? Kesyon sekirite nan yon peyi l dwe priyorite otorite yo, l dwe priyorite Leta. Tout le, tout peyi k ap fonksyone, Se bòn fwa ki genyen pa bò kote aktè yo, se bòn fwa ki genyen pa bò kote otorite yo ki fè ke yo rive bay yon solisyon avèk yon pwoblèm kèlkonk. Men an Ayiti lè nap gade se sèlman pwoblèm yo, se pwoblèm pwoblèm nap konte, se dekont pwoblèm sèlman nap fè, finalman ou oblije poze tèt ou kesyon, ou oblije ap poze tèt ou kesyon pou di oh! Epi moun sa yo ki la a, kisa yo vin fè, kisa yap regle? Ki sa yo vin regle reyèlman? Donk, li pa oblije, tankou Kanada, Etazini sanksyone de seri de moun ki gen pou wè avèk de seri de mesye dam nan sektè, nan elit ekonomik lan, ki gen pou wè, dizon, avèk finanse gang, eksetera. Men tout moun nan sektè ekonomik lan, pa nan finanse gang. Tout moun nan sektè politik la pa nan finanse gang. Tout moun nan sosyete sivil la pa nan finanse gang. Genyen ki pa bon, men konsa tou genyen ki ap fè jefò pou yo wè, lè yo mete kanpe yon antrepriz, ki sa l ka bay kòm randman, ki sa l ka bay kòm pwofi. E annou gade ansanm la ti videyo sa a, ou pral genyen plis detay sou sa. sou kòman de seri de envestisè kòmanse santi yo pa rapò avèk pwoblèm ensekirite ke Ayiti gen la. Je ne sais même plus si se dimanche, lundi, mardi, mercredi, je ne sais même pas quelle journée de la semaine il est, tellement c'est triste. Rien ne bouge dans Port-au-Prince, Kentame puis. avec les serveurs, à tenter une petite jazette, à tenter une petite une petite conversation. Mais ils sont quoi Ils ne parlent plus, ils ne parlent pas. Yo bébé, yo bébé. Regardez ça, regardez ça. Voici, voici un, mercredi soir vide, vide, vide, vide, complètement vide pour votre édification. Mais il y a pas au prince qui est là, à nos pieds. Port-au-Prince est là à nos pieds. Regardez-moi ce, ce, bel spectacle de Port-au-Prince on ne peut même pas profiter. On ne peut même pas profiter de ce beau spectacle. On ne peut même pas profiter. Nou tande, nou wè. La w ap poze tèt ou kesyon, lè w fin tande bagay sa, e pa, gen moun m konnen k ap ri, gen moun m konnen ki pral chèche e tout agiman posib pou yo bay, pou yo di e sa k ap, sa k ap pase andedan peyi an, wi gen konplisite sektè prive a, kounye a y ap jwenn monnen pyès yo eksetera. M konnen gen tout kalite agiman k ka vin sou tab lan. Men sa ki esansyèl se ke Jounen jodi an, piske pa gen sekirite andedan peyi an, nou gen yon peyi k ap efondre. Nou gen yon peyi ki an fayit. Nou gen yon peyi anyen p ap regle ladan l. Lè w pran pa egzanp le ka de Otèl Montana. Otèl Montana, Li gen yon pakèt anplwaye ladan l, de seri de moun ki ap travay, de seri de moun ki gen yon ti djòb nan men yo, ki ka omwen sibveni avèk bezwen yo, ki ka peye yon kay, ki ka reponn avèk pwoblèm manje, ki ka peye lekòl pou pitit yo eksetera, paske yo gen espwa yon travay. Men kounye a akoz pa gen sekirite andedan peyi an, anpil moun kite peyi an sa k ale ale, Anpil moun pè sòti pou yo pa kidnape yo. Anpil lòt moun tou, yo oblije pa ka sòti pou yo al vake aktivite yo paske kote yo t ap travay la, mèt li fèmen lakoz ensekirite, li jete pye l ale. Kounye a, w ap gade reyalite an, se ke piske pa gen sekirite nan peyi an, tout bagay paralize. Gwo antrepriz paralize, ti biznis paralize, moun pa ka fonksyone andedan peyi an, moun ki gen lajan oblije kouri kite peyi a al envesti yon lòt kote paske ou nan yon peyi pa gen sekirite se fayit w ap fè. Ouvri biznis lan, moun ki gen lajan yo kouvri biznis. Yo ouvri biznis lan nan lide pou yo gen pou yo fè pwofi, pou yo jwenn kòb an retou, men yo ouvri yon biznis pou yo bay sèvis avèk yon kominote. pou yo desèvi yon kominote, pou yo gen yon kliyantèl k ap vin pran sèvis, k ap vin achte etsetera. Men ou menm ki kliyan an kounye a, lefèke Leta pa garanti sekirite ou, ou pa ka al travay, si w sòti y ap kidnape w, si w sòti ou riske pran yon bal mawon, si w sòti ou ka pa tounen lakay ou, ou p ap pran risk. Ou pa ka al travay, pa gen kòb k ap rantre. Ou ret nan peyi an ou sòti yap kidnape w donk otomatikman tout rès bagay yo vin paralize. Nèg ki gen gwo antrepriz lan li pa ka jwenn kliyan paske ou menm ki sanse kliyan potansyèl li an ou pa ka al vake avèk aktivite w gang anpeche w pran lari an, leta pa fè anyen pou l kontrekare gang pou l kontrekare bandi yo donk atoulekou ensekirite an li gen enpak sou tout moun. Pa okipe okenn moun kap di w, oh gen de seri de nèg biznis yo ap fonksyone chak jou. Wi biznis yo ap fonksyone chak jou, men kliyantèl la pap janm menm non. Si nèg la te konn vann, lè te gen aktivite nòmal, te gen sekirite bagay yo pat konsa, nèg la te konn vann pa egzanp pou 100 mil dola ameriken pa jou. Kounye a akoz ensekirite sa ki gen la, anpil moun, anpil founisè, de seri de moun, de seri de kliyan, potansyèl kliyan ki konn vin pran sèvis lakay ou, Yo ale, yo kite Ayiti ale. Antrepriz yo fèmen, magazen yo fèmen etc. De seri de moun ki gen ti kòb yo, yo pa pral, m pral ba Dèlma, m prale nan kè Pòtoprens m pral di m pral achte bagay nan men moun, jamè. Moun sa yo ki te konn vann pou 100 mil dola avan an, kounye a y ap desann nan 50, y ap desann nan 40, y ap desann nan 30, jiskaske yon moman ap rive, menm moun sa yo y ap wè nesesite pou yo fèmen biznis yo pou yo ale. Plis chomaj. plis chomaj, donk kesyon ensekirite an, pwoblèm de sekirite an, si leta, si Ariel ak gouvènman l lan, si Frantz Elbé, si sa nou gen la a kòm anbriyon lame, responsab wo kòmandman lame a, yo pa deside mete tèt yo ansanm le pli rapidman posib pou yo pote yon repons, m ba nou garanti, Nan dezan, nan twazan, si peyi an rete konsa, se yon peyi an fayit l ap ye. Se yon peyi an fayit kote ke tout moun pral oblije, m pa, bon, sa nou pa ta swete. Kounye a, moun yo pral oblije twouve yo nan yon sitiyasyon kote ke non sèlman se tèt yo yo ap wè, men moun nan, moun ki ba w kontwòl la, w te mèt nan grangou, w te mèt nan mizè, w te mèt nan sòy a, li pa p menm anvi pataje avèk ou paske sa l genyen an, li gen madanm, li gen pitit, li gen lòt moun. sou kont li, sou responsabilite l. Nou deja nan yon sitiyasyon kote chak koukouy klere pou je yo. Chak koukouy klere pou je yo, kounye a, si yo pa pote, otorite yo pa pote yon repons avèk kriz ki gen la, se sur ke li evidan, nan de twa zan bagay yo ap pi mal. Èske se sa nou vle? Èske nou swete, nou espere desann pi ba? Paske kote nou ye la, m pa kwè ke gen pi ba toujou. M pa kwè gen pi ba lè w ap viv nan yon sosyete kote ke yon moun mouri, yon kadav atè a chen kòmanse manje l, epi tout moun ap pase kòm si de ryen netè. Moun nan machin ap pase kanpe gade lonje tèt gade, moun nan pral mennen pitit li lekòl li pa kè, li kenbe men timoun nan y ap pase sou kadav la atè a chen kòmanse ap manje l, yo pa menm pran lapèn pou yo ta voye yon dra sou li. Lameri pa menm pran lapèn pou l ta leve kò a, ebyen ki kote pou nou rive ankò? Donk gade kisa sekirite ye nan yon peyi. Sekirite an se motè, se lwil, se gaz, se esans menm, se dlo k pou bò lari an, se sa sekirite an ye nan tout peyi k ap fonksyone. Sekirite yon peyi, se pa kesyon zanmitay, Se pa kesyon chapèl politik, akwentans politik, o nèg la te batay avè m sou teren an, m fè tranzisyon, kounye a m mete l nan ministè enteryè, m fè sesi m fè sela. Non! Pa gen bagay konsa. Vrè lidè, moun k ap panse peyi, vrè dirijan, moun, bon chèf deta yo, moun k ap panse sekirite, moun k ap panse e pwoteksyon teritwa, moun k ap panse souvrènte nasyonal gon jan yo fè l. Gon jan yo fè l, yo chwazi moun ki konpetan, moun ki kapab, moun ki valab, se pa sou baz zanmitay. Si n ap pran egzanp, Chèf Homeland Security Alexandro Marcus, ou pral di m, e, o, s on moun ki fèt Kiba, men wi, l s on Ameriken. Ok. Men, si w ap gade, pa egzanp, relasyon diplomatik ant Kiba avèk Etazini ou ta pral di li pa gen plas li, pou kisa se li menm eksetera. Se yon moun ki kapab, se yon moun ki gen aptitid, ki gen konesans, ki gen ekspètiz. Se yon moun wi gon kesyon de konfyans, yo fè l konfyans pou yo ba li e jere kesyon de sekirite enteryè, men se yon moun ki fè prèv li. Sa w dwe konprann jounen jodi an, antank Ayisyen, Antank Ayisyen, nenpòt kote w ye, ou ka fè valè w. Se bay tèt ou yon chans, se bay tèt ou yon opsyon. Jounen jodi an, ki sa ki objektif ou? Jounen jodi an, ki sa ki priyorite w? Anpil fwa nou menm Ayisyen, nenpòt kote nou ale, premye bagay pou yo di de Ayisyen, Ayisyen nan, Ayisyen nan bagay sal, Ayisyen nan bagay wrong, Ayisyen nan kòripsyon, Ayisyen nan fè sesi, Ayisyen nan fè sela. Gon pakèt Ayisyen Ozetazini ki ap fè bon bagay wi. Lè w pran Karine Jean Pierre, Lopre Karine Jean Pierre ki se pòt pawòl Mezon Blanch, Nou te kontan, n te bat bravo, gon pakèt Ayisyen Etazini, Kanada, an Frans kap reose imaj peyi an, men jounen jodi an la, se pa de twa Ayisyen non, se pa de twa Ayisyen ki aleksteryè peyi an ki vle vin pote kout men yo nan kesyon de sekirite an Ayiti. ki gen ekspètiz, ki gen kapasite, ki gen valè, sou pretèks ke, o, yo gen lòt nasyonalite, yo sesi, yo sela, Leta fèmen pòt sou yo. Otorite yo fèmen pòt sou yo. Alòske moun sa yo, yo gen ekspètiz dan dè domèn byen presi ki te ka ede la nan sekirite an. Se pa de twa veteran ki, ki fè e, gè Iran, Irak, eksetera, nan lame amerikèn ki ta bezwen vini la a, vin bay ekspètiz yo avèk lame Ki ta bezwen vini la, vin bay ekspertiz yo nan pnh lan. Oh oh, nèg yo di non, yo pap resevwa yo, pa bezwen yo. E poutan, yo pap regle yon merd la. Yo pap regle anyen. Olye to ensekiri, to kriminalite a, to vyolans lan, li ta bese, se ogmante l ogmante. Olye ou ta santi ke gon bagay kap fèt ki fè bandi yo santi ah pa kontinye pa avanse non okontrè operasyon tònad 1 tònad lan nèg yo ap fè goudou goudou pa yo yon lòt bò nèg yo se plis krim nèg yo se plis dram se plis ekzaksyon yap fè nan mitan popilasyon an donk ou panse ke Sa nou gen la kòm enstitisyon, sa nou gen la kòm otorite, jan nèg yo ap kraze enstitisyon lapolis lan, jan nèg yo montre yo pa gen bòn fwa pou yo rezoud pwoblèm sekirite an, nou panse ke bandi yo yo santi yo yo santi yo enkonfòtab? Bandi yo pa enkonfòtab. Okontrè, nou santi ke nèg yo Nou santi ke bandi yo, nou santi ke kriminèl Izo, Ti Lapli, Lanmò 100 jou, Vitelòm yo, nou santi yo konfòtab nan pozisyon yo a, e si yo pa t konfòtab, chak jou pa t ap ka gen gè de teritwa, pa t ap ka gen gè de gang. E silans ki genyen pa bò kote otorite yo, yo, yo, sa vle di anpil bagay. Li vle di sa l vle di an. Moun ap mouri, moun ap kite kay yo, Ayisyen tounen refije nan pwòp peyi yo, tout kote w pase y a des déplacés, des déplacés etc. Ebyen jounen jodi an, se ki repons pouvwa leta a pral bay? Se ki repons tranzisyon sa a pral bay? Bon! Toujou nan dosye ensekirite an, Nou konnen skandal ki te enplike Legliz Episkopal Dayiti, skandal ki te enplike Pè Frantz Cole, ki te enplike diferan lòt wo responsab andedan Legliz Episkopal Dayiti. Epi yè, dcpj pibliye yon videyo kote ke yo ap pale de evolisyon ki genyen nan ankèt lan, yo pataje yon rapò sou travay ke Biwo Afè Kriminèl ap fè andedan dosye sila. Ebyen nan menm dosye trafik zam sa a genyen plizyè palementè Ozetazini, genyen depite Nouyòk lan Gregory Meeks, genyen senatè Durbin Dick avèk depite Castro, yo pwofite de okazyon an pou yo kesyone leta ameriken, pou yo kesyone gouvèneman ameriken an, kote nan dènye rapò Nasyonzini te mete deyò an, Genyen prè de 90 pousan zam ki ap alimante vyolans kriminèl andedan peyi a, k ap alimante gang yo, yo sòti nan peyi Etazini. Donk, veritab kesyon nan moman an la a, pou ou menm kòm Ayisyen, ou menm k ap gade videyo a pou poze tèt ou, poukisa pandan ke Meksik deside entante yon aksyon an jistis kont peyi Etazini, Genyen de peyi, manb caricom, tankou Jamayik, ki deside yo menm yo sipòte demach Meksik ap fè pou l mande Etazini sispann voye zam lakay li al alimante gang, pou yo mande Etazini repare yo de tout dega zam ameriken fè lakay yo, epi on peyi tankou Ayiti, kote ke 90 pousan zam 90 pousan zam k ap alimante gang, k ap alimante vyolans kriminèl andedan peyi a soti ka Tonton Sam, epi gouvènman an pa di anyen. Gouvènman Ariel Henry a pa sipòte demach sa a ke Meksik fè a. La ou deja konprann, depi se bagay ki gen lajistis ladan l, Premye Minis Ariel Henry pa pran presyon tou Etazini. Gon yon dosye ki pandan la pa bò kote Etazini, dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, li evidan ke Premye Minis Ariel Henry li pa ale nan kesyon sa yo papa. Li pa nan kesyon pou l al foure kò l nan zenk pa zen l epi sa w tande a bagay la retounen kont li Sa w tande a la, FBI kòmanse ap fè ti rapò sou li epi boum! E bwa l pran nan moulen l la nan bagay sa a. E dosye trafik zam an Ayiti an, wi, Nasyonzini ka toujou sòti rapò, e ONUDC ka toujou soti rapò, men li menm Ayiti, depi se Ariel ki nan tèt li, y ap ret nan limit FDIC. Yo pa gen pou yo ni ni pou yo sipòte, yo pa gen pou yo ni pati prenant, yo pa gen pou yo fè anyen. Donk, La ankò, la ankò wi, sa se yon prèv de movèz fwa. Yon prèv flagrant de movèz fwa. Kòman fè yon dosye osi sansib konsa, kote ke Meksik, ki se peyi vwazen Etazini, vwazen wi, li deside fè aksyon lajistis kont Etazini paske gen yon pakèt zam de fabrikasyon amerikèn k ap rantre lakay li, k al jwenn bandi, k al jwenn gang kal jwenn group kap fè afrontman chak jou moun ap mouri epi nou menm ki a kelke zè kote chak jou Bondye mete zam ap rantre kel te a travè legliz episkopal kel te a travè lòt antreprenè ki gen pò prive yo etc kel te a travè koulwa filyal palemantè yo bay bandi yo pou yo jwenn zam epi nou pa fè anyen Nou pa fè anyen epi jounen jodi an la, gen militan, patizan, senpatizan ki vle pou pran pouvwa sa a oserye. Mwen pèsonèlman, m pa ka pran yo oserye. Pase ke yo montre, chak jou pi plis, yo montre yo pa gen okenn veleyite, yo pa gen bòn fwa pou yo rezoud anyen ki gen pou wè avèk kesyon sekirite, ni stabilite peyi a. Donk, nou ka kontinye mouri, nou ka kontinye viktim anba bal bandi, Bandi ka kontinye ap apovri nou men sa pa konsène Ariel ni pouvwa l lan. Donk se ou menm ki pou deside, se ou menm ki pou deside kòm Ayisyen èske w ap kontinye viv nan sitiyasyon ke bandi yo ap enpoze w lan oubyen, oubyen w ap deside on bon maten pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou fè l men dan la men pou nou bay mesye sa yo on repons paske m pa kwè nan okenn peyi sou latè beni On sitwayen merite pou la viv jan Ayisyen ap viv jodi an la. Pou n ap viv jan n ap viv lan kote ke otorite yo pa ba nou regle anyen pou yo. Sa a li pa posib. Li pa posib e toujou nan lide kote ke entènasyonal lan yo vle montre yo gen bòn volonte, yo vle montre yo gen bòn fwa pou ede pèp Ayisyen an, pou ede Ayiti sòti nan kriz li ye, nan enpas li ye la. Nou sonje ya 1 mwa de sla, BINUH te anonse fen manda Madan Lalim. Ebyen nan moman nap pale a la depi yè lendi, ofisyèlman Maria Isabel Salvador li pran tèt BINUH, se li menm ki ap dirije misyon entegre Nasyonzini an Ayiti an. Donk Madam Salvador li gon lon pakou, Li genyen prè de 25 ans d'expérience en matière de gestion, de conseil, de politique et de diplomatie et m espere ke tout ane d'expérience sa a li pral itilize l, li pral itilize l de manyè pozitiv, li pral itilize l de manyè konkrèt an Ayiti pou ede, pou ede jwenn, ede jwenn rezolisyon kriz vrèman. Se pa vin enpoze, se pa vin pran desizyon nan plas nou, se pa vin pran desizyon nan plas otorite yo. E nou espere tou otorite yo, yo ap leve skanp figi yo. Yo ap leve skanp figi yo paske si nou gen, si nou pa gen otorite k ap panse pou peyi, sa nou gen la yo se pou pòch yo y ap panse, li toutafè nòmal, moun k ap bay lajan yo se yo menm ki enpoze w sa pou w fè. Li tou nòmal, moun k ap ba w lajan, moun k ap mete lajan nan pòch ou, nan bòl ou, se li menm k ap enpoze w kòman pou w viv, ki aksyon w dwe fè, ki aksyon w pa dwe fè. Donk, si nou vle chanje peyi an, si nou vle chanje eskòp figi nou, se omwen mete moun valab nan tèt enstitisyon yo, mete moun ki konpetan, mete moun ki konnen, se konnen k fè, pa konnen pa fè. E pou nou kontinye avèk deba yo, pou nou kontinye avèk pwoblèm nap konfwonte la yo pou nou kontinye ekspoze pwoblèm yo e rive chèche dè eleman de solisyon. Nou pral pase rapid vit nan espas Lib Opinyon an. Jan m te deja anonse li, envite nou pou jodi an nan espas Lib Opinyon se Mesye Clarens Renois, Coordonnateur du Parti Union Nationale pou lentegrasyon e la rekonsilyasyon ini an. Avèk li, nou pral pale pwoblèm peyi an, nou pral gade konjonkti peyi an, èske se pa bon moman pou tout Ayisyen mete tèt yo ansanm, pou aktè yo mete tèt yo ansanm pou yo rive jwenn yon solisyon, yon sòti de kriz avèk pwoblèm peyi an. Mesye Renois, m ap di w mèsi pou disponibilite w, byenvini nan emisyon Mon Editorial avèk Yanick. Wi bonjour madame Dorcé son plezi pou mwen reponn a envitasyon ou e pou m patisipe nan emisyon w lan e son vrèman yon reyèl plezi pou m reponn a kesyon w. Mesye Renois, antan ke lidè politik, aktè politik e nan moman an la a peyi an l ap n ap fè fas avèk yon kriz e politik san presedan. vid konstitisyonèl, vid enstitisyonèl, pa gen prezidan, pa gen parleman, nou nou nou sitiyasyon deksepsyon si n ka di l konsa, si n ka konsidere l konsa. Ou menm pèsonèlman antanke lidè politik, se ki Analiz ou fè de sitiyasyon an ou menm pèsonèlman, UNIR, ki, kòman nou, kòman nou konprann kriz k ap travèse peyi an nan moman an la a? Bon, kòm ou di li, Yannick, se yon kriz ki pa gen presedan. Sa vle di nan listwa nou lè n gade, Se yon pèp ki pase anpil, anpil kriz. Kriz de kolonizasyon ki mennen nou endepandans lan, m ta kapab di li lwen dèyè nou antan ke fè istorik. Men si nou pran nan mond modèn nan, kriz ke n ap travèse jounen jodi a la, li pa gen parèy sou plizyè aspè, m ta kapab di. E nou gade sa avèk anpil preokipasyon nan yon linèt istorik dabò. Paske sa k pi enpòtan pou nou an, pou n eseye konprann sa k ap rive peyi a. E answit pou n eseye wè si nan konpreyansyon ke nou degaje a, si nou kapab fè de pwopozisyon de solisyon a kriz la. Men, lè w byen gade, se yon akimilasyon de kriz. m ta ka di osengilye, ki mennen nan kriz pliryèl ke n ap viv la a sou li. Oubyen ou ta kapab pran l alanvè tou, se yon akimilasyon de pitit kriz ki mennen nou nan grav kriz ke n ap travèse jounen jodi a la a. E donk, lè ti kriz sa yo ap rive, ou pa rezoud yo, Enben, yo debouche sou sa, sa, sa nou wè la a, sa n ap konstate la a jodi a la a. Keseswa sou le plan sekiritè, keseswa sou le plan ekonomik, fò n gade aspè sa a tou, keseswa sou le plan politik, m ta kapab anglobe sa pou m di s on kriz sosyete ke n ap travèse a an jeneral. Donk, se konsa nou gade li. E mwen kwè ke lè yon moun gade l konsa, solisyon pou w ap chèche pote a pa dwe yon solisyon m ta kapab di sèlman konjonktirèl. Sèt, fò l konjonktirèl, men fòk gen solisyon estriktirèl tou ki pote a sosyete a pou ke nou pa retonbe nan kriz sa yo ankò pi devan. Men, kote nou ye la, gon, gon, gon, nou soti nan yon pwen A pou nou rive nan pwen B kote nou ye la a, si m ka konsidere l kòm B oubyen Z, nenpòt, nenpòt, e, nenpòt fason yo te ka kategorize l lan, oubyen klasifye l lan. Mesye Renois, dapre ou menm, nan ki moman, ki sa ki deklanche sa n ap viv jodi an la kòm kriz andedan peyi an? Nan ki moman e kriz lan dejenere konsa pou nou abouti kote nou ye? Yanick, Madam Dorcé, si w vle, jwenn pwen de depa an la li difisil. Men nou kab sitiye l kanmenm nan de dat ki ase kanmenm pwòch de nou menm. Si yon moun vle konsidere pwen de depa kiz nou an kòm lamò, asasina pa asasina de prezidan Jovenel Moïse, ou gen dwa. Men mwen menm mwen ta renmen monte l pi devan toujou, m ta renmen mete l an 1986. Sètadi rantre Dayiti nan la demokrasi. Nou antre mal nan demokrasi a, nou antre san preparasyon, nou antre san ke n pa antann nou, nou antre sou masak, nou antre sou divizyon, se ki fè ke nou rate. Pardon? Non, je di banbòch demokratik, jan yo konn renmen rele l lan. Banbòch, wi, banbòch demokratik. Sa se yon pwen, m ta kapab di, ou ta kab konsidere l kòm yon pwen de depa de kriz la tou, si nou pa vle al twò twò twò lwen nan listwa a. Dezyèm eleman an, pou pi pre nou la, se asasina Jovenel Moïse. E, evidaman, avèk tout sa ki te presede asasina a tou. Fò nou konsidere sa ki te presede asasina yo tou, paske, e, kriz pou l te kite li menm ap jème, federasyon gang, eleksyon ki te dwe fèt ki pa fèt, renouvle palman eksetera, bagay sa yo tout sa vin debouche sou 7 jiyè lè l mouri a, epi aprè 7 jiyè a, aprè 7 jiyè a ou vin gen yon premye minis ki kòm tonbe di syèl, ki pa gen okenn lejitimite epi ki sou pouvwa a, ki gen soutyen tout kominote entènasyonal la, k ap fè sa l vle, jan l vle, lè l vle. E donk ou vin genyen sa w gen la a jounen jodi a la a ki se yon konsantrasyon de kriz ki fè ke jodi a ou prèske di ou pa konn pa ki bout pou w manyen l. Evidamman, gon bout pou w manyen l, bout la se se ensekirite a pou rezoud, men ou wè se bout ki pi cho a paske li pa fasil, li revele l pa fasil pou plizyè rezon pou antame solisyon pwoblèm ayisyen an an kòmansan. pa maske kesyon ensekirite a ki se yon bagay ki endispansab pou lavi kapab reprann, pou lavi nòmal kapab reprann, pou kapab opere yon retou a lòd konstitisyonèl e demokratik. Men, nan sitiyasyon sa a kounye a, kesyon anpil moun ap poze, se ki responsabilite e aktè politik yo, lèzòm politik genyen nan kriz la, se pa sèlman moun sa yo ki sou pouvwa, ki nan tèt leta, k ap angaje nasyon an, k ap angaje peyi an, men tou aktè politik ki deyò, ki pa nan pouvwa yo, paske jodi an la, pwoblèm nou genyen an, Menm lè entènasyonal lan voye des emissaires, yo voye delegasyon etc. Yo toujou di w pwoblèm Ayisyen, solisyon Ayisyèn. Poukisa selon ou menm solisyon peyi an la fas avèk pwoblèm n ap viv, n ap konfwonte jounen jodi an, li pa ka soti pa bò kote aktè Ayisyen yo? Kisa ki anpeche ke yo mete tèt yo, politisyen yo mete tèt yo ansanm pou yo di vwala men ki sa nou pwopoze san ke pa oblije gon ti akò a dwat yon ti akò a goch tout moun gon akò yap pwopoze sou tab la. Ki sa selon ou menm ki anpeche ke nou jwenn vrèman yon sòti de kriz ayisyèn avèk pwoblèm ki gen la a? Ok. Gen twa eleman nou ka konsidere pou konprann kesyon lan e pou reponn a kesyon lan. Ki sa k fè nou pa ka jwenn solisyon? Se paske nou se Ayisyen tou senpleman. Nou pa gen abitid pale antre nou menm, nou pa gen abitid fè dyalòg, nou pa gen abitid fè konsesyon youn a lòt, nou pa gen abitid atenn de konpwomi, faire des compromis ensemble. Poukisa? Paske nou pa gen nou pa gen abitid la. Paske se avèk lafòs nou toujou sèvi youn kont lòt pou nou rezoud pwoblèm politik nou yo, konfli evantyèlman oubyen diferan politik ke nou ka genyen yo. Dezyèmman, nou pa de demokrat. Twa ka lidè politik ki la yo se de moun ki aji nan politik la avèk ògèy, aji avèk otorite e otoritarism, m ta kapab di, kòm pratik, e ki pa de demokrat. Demokrat la, li gen de valè ke demokrasi a mande fò w kiltive yo. E mizapa kesyon de transparans nan gouvènans lan, li mande ou fò w toleran, fò w aksepte ke w gen advèsè, ke w kab chita avèk advèsè la pou w pale, ke ou nan pale a, nan dyalòg n ap pale w la, ou jwenn, ou fè de konsesyon, li fè w de konsesyon tou epi ou arive a de konpwomi. Donk, sa se dezyèm eleman. Donk sa vin ban nou yon kapasite pou nou rezoud kriz la pou kont nou, se twazyèm eleman sa, e se sa ki fè ke nou toujou ap refere nou aletranje. Sa a se yon reflèks ke nou gen pou nou retire nan nou menm. Paske nou panse ke se etranje ak kou dèyè m, se etranje ak kou sou kote m pou m santi m pi byen, pou moun wè m gen blan avèk mwen, donk mwen byen sijè, mwen byen kore, m gen bwa dèyè bannann mwen, tankou ekspresyon kreyòl la di li. Donk nou. nan yon sitiyasyon de de timoun, denfantilite politik, sètadi fò fò gen yon moun bò kote w pou valide w, ou pa kab valide tèt ou pou kont ou. Nou bezwen fè jefò sa antank Ayisyen. Kwa jefò sa yo, 1 pou nou pran dwa granmoun nou, sètadi e pou nou di, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes une république, nou kapab rezoud pwoblèm yo lè yo prezante. De, fò nou vin aprann demokrat. Aprann demokrat la, se sa m te di w nou rate 86 la wi, m te di w rasin pwoblèm nou an remonte a 86. Nou pa t pase nan yon ekòl de demokrasi. Nou pase nan yon lekòl dotoritarism. Chak nèg ki vini, se li vle enpoze lalwa pa l. Se li k pou fè l jan l vle fè l la e lè l vle fè l la. E lòt la te di, prezidan a pale, pwen ba. E pi twazyèm efò la, m wè m reprann yo pou nan lòt sans, twazyèm efò la se di ok nou ka pale antre nou menm, nou ka rezoud pwoblèm yo pasifikman, san vyolans pa fòseman bezwen l ladan l, paske se paske chak nèg panse fò yo gen gwoup gang pa yo ki fè wè n rive nan sitiyasyon kote nou ye la. Donk nou gen yon gwo jefò pou n fè annik pou nou kapab rezoud pwoblèm sa a, e se nan mantalite nou pou l kòmanse. Tout sa m sot di a la Li rezoud a yon grenn bagay, chanje mantalite Ayisyen an. Le jou nou fè jefò sa a pou nou chanje mantalite nou, pou nou konnen nou granmoun, nou ka aji poukont nou, nou ka pran desizyon nou sèl, pou nou konnen ke paske m granmoun nan, fò m ka chita pale avèk yon lòt granmoun parèy mwen, m pa bezwen nan goumen avèk li tout lajounen, enben lè sa a nou pral wè ke nou reprann posibilite pou nou mache an avan vè le progrè, vè la konsolidasyon de la demokrasi. M dakò, m dakò avè w e lè w pale nou granmoun fòk nou ka pran desizyon nou pou kò nou an, wi se byen. Men, mètenan, kisa nou pral fè avèk kesyon enjerans lan? Kisa nou pral fè avèk kesyon kò gwoup lan? Paske aktè politik yo ki la a, ki, ki ap dirije, ki nan tèt peyi a k ap pran desizyon, e tankou, m ap pran egzanp lan senp, Premye Minis Ariel Henry. se swadizan on tweet ki mete l, ki mete li la, pa vrèman gen moun ki konn ki lè l prale, pa vrèman gen moun ki konnen pou konbyen tan l la, sinon li menm avèk moun ki ta sanse mete l yo. Pa rapò avèk sitiyasyon sa, nou wè e nou konprann enjerans lan. Nou wè l atravè Core Group, nou wè l atravè Etazini, Kanada, anbasadè, reprezantan, etc. Men, kounye a pa rapò avèk. sitiyasyon sa. Kòman nou pral pran dwa granmoun nou lè tout bagay se entènasyonal lan, se blan k ap pran l? Blan ap finanse eleksyon pou nou, blan ap mete lajan nan fonn baskèt pou pnh pou sekirite pou nou. Nou menm, nan moman an la, pa rapò avèk sitiyasyon n ap viv jounen jodi an, ki sa otorite yo ta sipoze fè vrèman si yo vle, si yo ta vle! swadizan pran distans avèk entènasyonal la, avèk moun sa yo k ap foure bouch nan koze peyi an, k ap pran desizyon, ann atandan ke nou menm nou rive rezoud pwoblèm ke nou genyen la yo? Alò, m ap reponn konsènan sa w rele a enjerans, paske se pwoblèm nan se enjerans lan ke l ye. Ki sa k ba yon peyi oubyen yon moun dwa pou l fè enjerans lakay yon lòt peyi oubyen lakay yon lòt moun? Men se jisteman lè nou responsab tout bagay pou ou, fò l ba w manje, fò l abiye w, fò l ba w okasyon. Donk yon fwa ke l ka fè tout bagay sa yo pou ou menm ou gen yon pozisyon de timoun, enben l ap di w m p ap kite w sòti aswè a, si w ap sòti men tèl rad pou w mete, oubyen w ap eksponsyone nan anndan lakay ou san sòti eksetera. Donk. Pa gen enjerans san ke w pa ouvè pòt ba yon moun antre anndan lakay ou. Se lè w ouvè pòt ba yon moun antre ke gen dwa ke l gen enjerans lakay ou. Sòf si l fòse pòt la pa otorite ke l genyen. Sa rive wi, sa rele nan nasyonzini, sa rele le dwa denjerans ke yo vote nan lè zane 80, 90, dwa denjerans imanitè. Men ann kite sa sou kote. Enjerans n ap sibi ann Ayiti a, se nou k chèche l. Mwen te di w talè a la a, nou gen de dirijan ki toujou panse ke se blan an ki pou vin rezoud pwoblèm li pou li, li pap rezoud li pou kont li. Li refize chita. Si an 1991, apre koudeta k fèt kont Prezidan Aristide la, li te chita avèk Jeneral Cedras, yo te pale, yo te rezoud konfli yo, enben ou pa t ap bezwen genyen 20 mil sòlda ameriken ki debake nan peyi Dayiti an 1994 pou vin ramne l. Si, lòske te gen kriz ankò an Ayiti, m ap chèche nenpòt ki dat, 2004, pou m pran yon moun ki toujou nan kriz, Aristide. 2003, 2004 li fè yon eviksyon depi 2000 tèt chaje li pran tout bagay la pou kont li pete yon kriz nan peyi a olye ke mesye yo chita ansanm yo rezoud li enben sak pase yo fè 2004 kounye a se nasyon zini ki voye twoup entènasyonal vin fè 15 an nan peyi a wè se pa enjerans lan ki fèt de pa li menm se nou menm ki envite enjerans lan donk il fo ke nou pran dwa granmoun nou vreman pou nou di ok. Fò'n aksepte ke nan tout sosyete konn gen konfli, nan tout peyi konn gen pwoblèm, enben ann chita ansanm pou nou rezoud pwoblèm sa yo. Mentnan, nou pa kapab fè konparezon ant kowoperasyon e enjerans. Peyi Dayiti dwe ouvri a kowoperasyon a tout lòt peyi. Nou pa kapab viv pou kont nou. ok nou dwe defini vizyon nou kote nou vle ale sa nou vle an menm tan nou bezwen de patenè etranje sa vle di zanmi ou ka rele yo tout non ou vle ba yo ki pou ede w reyalize pwojè plan pwogram ke w genyen eksetera vizyon ke w genyen pou peyi w kab ede w pou sa paske tout peyi se sa se sa yo rele kominote entènasyonal la se yon kominote nou sòm en sèl yon sèl pèp lan. Dayè nou reyini atravè lè Nasyon Zini. Se kote n al pale pwoblèm nou yo, nou prezante yo epi pa solidarite entè antre lè nasyon, entènasyonal, youn ka ede lòt rezoud pwoblèm la. Kowoperasyon se yon dwa ki devlope antre peyi, yon kowoperasyon bilateral e entènasyonal. Epi. Pou m fini avèk kesyon an nan sans enjerans kominote entènasyonal isit, deside pou nou eksetera, se otorite yo ki pou dabò yo kòmanse fè dè jefò pou ke nou aprann viv avèk sa nou genyen pa egzanp pou nou aprann pran desizyon pou kont nou pa egzanp nan UNIR nou te di poukisa nou gen kriz nou oblije atann ke se emisè etranje ki vin vini m ap ba w yon egzanp le 21 septanm mwen sonje dat la Te gen 17 pati politik ke anbasad amerikèn, mwen te ladan l, te envite vin nan anbasad la. Mesyedam, Lèzetazini regrèt ke nou tonbe nan kriz sa a. Li regrèt li menm tou l konn fè enjerans nan kriz ayisyèn nan. Se dè erè ke l konn fè. Jodi a li deside, m ap pale sa Brian Nichols te di, li di, Jodi a nou deside di nou se nou menm ki pou rezoud kriz la pou kont nou. Oke, Etazini ap la pou ede nou, men rezoud kriz la pou kont nou. Enben Yanick donk se nan menm jou reyinyon an fini an ayisyen ki te la yo nou di enben an nou pran randevou pou n al rankontre yon lòt kote antre nou menm te gen 17 moun ki te reponn a envitasyon anbasadè amerikèn nan pa gen 4 moun ki reponn a envitasyon ayisyen yo. Ok se pou montre w komsi nou toujou bezwen yon tutè ok se yon lòt ki pou envite nou men nou paka envite tèt nou nou menm pou nou jwenn solisyon pou kont nou donk sa se yon jefò nou dwe fè pou ke nou soti nan tip de konpòteman sa yo de soumisyon sa yo ke se envitasyon sèlman nou ka reponn alòske nou pa ka pwovoke oto konvoke tèt nou. Gon kriz nan peyi a, enben an nou konvoke tèt nou. Se youn nan rezon fè yo toujou ini an, lanse lide pou ke enben moun ki gen lajan nan peyi a, sa k pa gen lajan tou, sa k gen ti mwayen, an nou mete kòb nou ansanm pou nou achte zam pou n bay lapolis nou an, pnh, e egzije otorite yo pou ba nou sekirite nan peyi a. Sa s on demach nou ta kapab di dotodeterminasyon, se yon demach de desizyon ke nou kapab pran pou kont nou, pou nou aprann fè jan de bagay sa yo, pou nou kab soti sou titèl, sou enjerans lòt peyi. E donk, vwala, e se yon gwo netwayaj pou fèt nan sosyete a, nan tèt nou, nan mantalite nou, nan konpòteman nou, pou ke nou kapab retwouve sa nou ta kapab di diyite de pèp nou, e lè sa nou pral kòmanse, nou ta kapab di kondui nou avèk onè, respè, ke lòt pèp ap respekte nou. Pa rapò avèk sitiyasyon sa, paske e si m retounen nan, bon, m ap rele l ensidan 21 septanm lan, paske e blan, dizon, etranje a konvoke diferan aktè nan vi nasyonal lan, yo konvoke e dè zòm politik, dè fanm politik vin pale de pwoblèm peyi a, yo vini. Kou se pou, kou se antre Ayisyen parèy yo pou yo reyini, pou yo fè yon rankont, pou yo pale de pwoblèm peyi an, yo pa vrèman prezan. Dapre ou menm, ki veritab enterè yon òm politik genyen jounen jodi an la a? Ou gen toutafè rezon. Ou pote repons lan nan kesyon an. Alò, sa nou pa genyen, e kontrèman ak sa nou genyen an, sa nou genyen se ke se goumen nap goumen pou enterè pèsonèl, enterè de gwoup, enterè de klan, enterè de pati. Sa nou pa genyen malerezman se enterè nasyonal la nou wè pou mete devan tout enterè sa yo. Le jou nou fè jefò sa, pou nou rekonèt ke peyi a nan yon sitiyasyon egzekrab, envivab, peyi a pa kab sipòte kriz sa lap sipòte a, lèm di peyi a, ayisyen yo, moun ki pi neglije, meprize, vilnerab yo. Nou pa kab kontinye ap viv nan kondisyon ke ap viv la. Le jou nou konsyan ke gen de pwoblèm de chomaj grav nan peyi a, genyen plis de 70 pousan moun ki ka travay ki pap travay. Le jou nou pran konsyans ke gen 4.5 milyon moun ki nan ensekirite alimantè, ensekirite alimantè. Nou pran konsyans ke gen. 10, 12 milyon moun ki nan ensekirite fizik pou byen yo, pou tèt yo, eksetera. Le jou nou pran konsyans ke jenès peyi nou an fin dezespere, li prale kite peyi a, l ap rete la ankò, enben lè sa a n ap gen yon enterè nasyonal ki di se peyi a pou n chanje pou tout bagay ka chanje, se pa sitiyasyon pèsonèl nou konn chanje. E se nan lespri sa a ke pati politik sa a w ap m ap pale avèk kowòdonatè nasyonal li a, lè li rele ini a, nou fè de linyon an yon bagay sakre pou nou. Paske se linyon ki te ba nou nasyon ke nou genyen an la. Inyon malgre diferans ke n ka gen antre nou menm, malgre divèjans ke n ka genyen antre nou menm, e malgre petèt de zenterè pafwa kontradiktwa nou ka genyen antre nou menm, men gen yon enterè pou nou genyen ansanm, se enterè komen an, enterè nasyonal la. L'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, UNIR. Fò nou rekonsilye, paske nou divize, nou divize pou plizyè rezon, enben an nou remete tèt nou ansanm. Donk. Le jou nou fè de enterè nasyonal nou enterè priyoritè la, apati de se moman, nou pa bezwen blan vin rezoud pwoblèm pou nou. Lè nasyon an danje, nou tout ap met tèt nou ansanm e nou rezoud pwoblèm sa a, paske nou son yon repiblik ki bati, son sosyete plito ki bati sur la solidarite. Jodi a nou kòmanse ap pèdi valè sa a, valè nasyonal e de solidarite ke nou te genyen an. Lè yon vwazen bò lakay ou gen yon pwoblèm, ou tande yon rèl ou kouri al gade sa k genyen. Si se yon ti pou pote w ap pote l. Jodi a, tout moun pè tout moun paske enben venen divizyon an avèk zam ke ansyen dirijan nou yo, fò nou di sa wi Annik, ke tout ansyen dirijan k pase depi didantan e si n pran l nan fenèt n t ap pale w talè a la, istorik de 86 la, depi 86, deja mete zam nan men moun mete zam nan men moun jiska jounen jodi a fè ke kounye a la ou vin tonbe ou nan yon m ta kapab di yon peyi pyeje avèk zam epi kounye a la tout moun fè tout moun tout moun ka tire sou nenpòt ki moun gwoup bandi anvayi gwoup bandi se pou tèl entèl li ye eksetera donk tout pwoblèm sa yo fè ke jodi a sosyete a ap chanje devan nou e nou pa jwenn m ta kapab di bòn fòmil lan. Fòmil lan la wi, fòmil lan li chita nan moun ki gen kapasite, moun ki gen bòn volonte, moun ki pa kowonpi, moun ki pa nan dil, move dil. Se moun sa yo ki pou pran direksyon peyi a e ki pou pèmèt peyi a soti nan twou fènwa kote Ansyen dirijan dirijan aktyèl yo mete l lòske yo panse ke se avèk zam, se avèk gang pou yo rezoud pwoblèm pèsonèl yo pandan ke y ap kraze pwòp peyi yo. M ap raple nou, envite nou nan emisyon an se Mesye Clarens Renois, kowòdonatè pati Inyon Nasyonal pou Lentegrasyon e Larekonsilyasyon, UNIR. Mesye Renois, ou fò apwòch la, m renmen sa, m renmen l. Moun ki ap dirije la yo de seri de moun ki nan move zafè nan move dil. Nou wè nan jou ki sot pase yo mwa pase yo depi fen 2022 a etazini kanada ap sanksyone de zòm politik de seri de moun ki konstitiye elit lan elit politik elit ekonomik kòm kwa yo gen relasyon ak gang yap finanse bandi yap finanse ensekirite andedan peyi a parapò avèk sitiyasyon sa a. Mwen menm pèsonèlman, m panse se yon okazyon pou yo tou pwofite fè yon pase men andedan e klas politik lan. Paske grav akizasyon ke moun sa yo gen sou do yo se pa jwèt. Finanse gang, patisipe nan malè pwòp peyi w, gade Ayisyen Ayisyèn k ap mouri, gade yon sosyete k ap depafini konsa se pa jwèt. Se pa jwèt. Se mete tout yon nasyon an danje. E. Pa rapò avèk sitiyasyon sa a, antan kòm politik, antan k aktè, e bon ou pa yon aktè e dizon ou pa yon aktè ki ki ki andedan leta a, ki gen pouvwa leta nan men w eksetera, men ou se yon aktè politik ki ka toujou vin avèk de pwopozisyon, ki ka toujou gade pwoblèm nan epi rive e pwopoze yon bagay ki ka ede peyi a. Pa rapò avèk sitiyasyon sa a, ou menm pèsonèlman, strikti uni an, Kòman nou konprann e kòman nou wè moun sa yo Kanada, Etazini sanksyone des acteurs ki yo menm des hommes politiques ki nan kriz lan, ki fè pati e ki anpil nan yo di yo ap chèche solisyon pou pwoblèm peyi an alòske entènasyonal lan konsidere yo kòm yon pati nan pwoblèm peyi a. ke yo ye an reyalite. E lè m di yo a, m pa defini ni le nombre, ni la kalite de moun ke yo pran, yo pran de pèsòn ke yo bay sanksyon deja yo. Paske mwen inyore, mwen menm kote m chita la a, e akte dakizasyon ke yo pote kont yon seri de moun, e ki pwofondè verite ki gen ladan yo, ki m ta kapab di ki Ki verasite fè yo? Ankèt yo fè pou yo jwenn ki verasite l. Sepandan, mwen konstate ke se pa tout moun yo sanksyone. Sètadi ke li gen, kapab gen yon demach, nan demach la kapab gen yon bagay ki vre ladan l. Men sepandan, ban m di dabò, se domaj ke se pa jistis ayisyèn ki ta kapab aji kont moun ann Ayiti ki gen pwoblèm. se paske jistis la se yon jistis ki politize, ki anba men, anba zèl kèk politisyen, jij yo, kiyès ki nonmen yo, moun ki direktè nan ULCC, ICRED, etsetera, se de politisyen ki nonmen yo pou rezon pa yo, se ki fè ke enstitisyon sa yo, yo paralize, yo pa ka fè travay dankèt ke yo ta dwe fè, e yo ta ka site pou siperyè de kont e di kont la sou administratif, lajistis, le sistèm an jeneral, sistèm enstitisyon dankèt yo e de verifikasyon yo, epi le sistèm jidisyè an jeneral. S on wont li ye pou nou, pou Yanick Dorcé, ke se peyi etranje ki oblije a distans ap lonje dwèt sou entèl, entèl, entèl, entèl pou di tèl moun nan tèl bagay. Men, banm di nou yon verite, verite istorik, se pa premye fwa non sa fèt. Li abitye arete dè dirijan ayisyen deja la nèg de lòt bò paske yo jwenn yon trafik dwòg. Yo vin jis sou teritwa nou an la yo vin pran yo. An 2004 yo te arete direktè jeneral lapolis nasyonal yo, y arete palemantè, y arete pwòch prezidan, y arete manm nan sena. manm nan palman eksetera se la premye fwa sètadi ke nou tèlman otorite nou yo lè m di nou an se pa sosyete a sosyete ta byen renmen wè bagay la fèt yon lòt jan mwen menm Clarens sou edward mili an mwen ta renmen wè sa fèt yon lòt jan pou diyite peyi nou an men nou tèlman kondwi mal nou mal dirijan yo tèlman kondwi tèt yo mal yo tèlman itilize pouvwa ke popilasyon an ba yo atravè eleksyon e pou yo fè de bagay malonèt olye pou yo rezoud pwoblèm peyi a, e finalman yo pran nan zatrap epi w tande tèl peyi arete yo, tèl peyi koupe viza yo, tèl peyi fè tèl bagay paske yo wè yo nan de aktivite ilegal, ilisit. Donk, se yon grav pwoblèm ke li ye. Mwen di dabò se yon wont li ye pou peyi a paske se pa lajistis peyi a ki kapab sanksyone piti peyi a. Nan tout peyi sa rive. Gen de moun ki nan leta ki nan koripsyon ebyen leta jije moun ki nan koripsyon yo strikti deta yo pral fè travay li malerezman nou menm strikti pa nou yo yo paralize yo politize e yo pa janm yo pa janm kapab fè travay la donk wè nou bezwen rebrase sosyete a pou ke nou gen lòt pratik politik pou ke Le sèvis piblik vin yon sèvis piblik reyèl. Se kote ou vin ou vin sèvi peyi w. Se yon onè li dwe ye pou yon moun vin depite, pou yon moun vin majistra, pou w vin senatè, pou w vin minis, pou w vin prezidan. Lè sa a, non w ap rete nan listwa kòm moun ki te sèvi peyi a, moun ki gen privilèj ki mache avèk li. Sèt. Men, ou pa bezwen, m ta kapab di, pwofite de pozisyon w lan pou ke nan machin vit tenten w ap sikile avèk li a ki pou ba w sèten pwoteksyon, pou ba w sèten, m ta kapab di, entimite, vi prive pou tout moun pa bezwen rekonèt w nan lari a paske w kapab Alò ou pwofite de sa, se se bagay malonèt wap fè. Donk lè nou konprann sans leta avèm, sans sèvir leta sa l vle di, apati de se moman ou pral wè ke gen de dirijan diy ki kap pale avèk etranje a tèt kou tèt, je nan je e ki pa pè ke li pran de desizyon paske li konnen pa gen grenn zanno ka okèl yo ka deklannche nenpòt ki bagay kont li menm ak kont nou an paske gen dosye sou li menm. Donk, sa a se yon travay ki pa ka fèt di jou o landemen. Sonje nan kòmansman konvèsasyon avèk ou m te di w gen de pwoblèm nou gen la a, kriz nou gen la a se de solisyon konjonktirèl pou m pote a li menm, sètadi chanje yon premye minis si l fo chanje l, mete yon lòt moun nan plas li. Men nou gen de pwoblèm estriktirèl tou pou ke nou retire nan tèt jèn ayisyen yo. E Annik travay sa wap fè a la se nan sans sa wi pou Annik gen enteresan. Pou l aprann jèn moun ki vle vin fè politik la yo fò yo pa fè politik menm ak tout moun. Ni nan ame gang, ni nan antre nan dil dwòg, ni nan antre nan dil zam, achte zam, met tèt nan men moun eksetera. Paske lè w fè sa men sa k fè w bon. Se nan sans sa sanksyon an yo kèlke pa yo bon. Malerezman se sou le plan entènasyonal yo pran, yo pa pran yo sou le plan nasyonal. Men il fò ke sosyete a make, note moun k ap avili peyi Dayiti yo, ki ap sèvi avèk pòch yo pou sal imaj peyi a, pou ke moun sa yo, yo pa diy ankò de reprezante Ayiti nan okenn fason. Mwen kwè ke se sa leson de listwa pou nou tire a. Antouka nou menm nan Inyon k ap fè politik, se sa nou retni. Nou di tèt nou, mesye dam, Politik pa dwe yon okazyon pou al anrichi w, pou al vòlè, pou al fè tout kalite dil ki genyen ki pa bon. Politik se yon okazyon pou al sèvi peyi w. Politik la, se la ou jwenn noblès syans politik la, se lè w al fè sa ou kite non w nan listwa kòm moun ki te chanje lavi pèp ou, ou chanje desten peyi w la. Men, pa al fè bagay ki pa bon epi apre ou sèvi ou menm ankò pou sal, pou denigre, pou avili pou w pase labou nan pwòp peyi pa w la. Donk, ou wè nou gen yon gwo travay pou nou fè. E nan linyon nou pasyan nou menm. Se nan tip de travay sa nou ye. Se poutèt sa nou pa vle janm antre nan kèm vye akò k ap fèt ki se dè okazyon de pataj de gato, pa menm gen gato menm. Se ofri moun dè pòs pou vin siyen tèl bagay. Nou di non. Lòske gen yon bagay serye k ap fèt. Ayayayy. Alo? Alo? E, on dirè ke nou pèdi Mesye Renois. E, bon, m pa konnen ki sa k pase, m ap eseye refè kontak la, paske, vrèman, sa k ap pase andedan peyi an la, nou bezwen pou nou kontinye. Nou bezwen vrèman pou nou kontinye e, Pou nou kontinye pale avèk aktè yo, gade kisa nou ka jwenn kòm e sòti de kriz. Paske pwoblèm yo tèlman anpil, pwoblèm yo tèlman pwofon, e solisyon yo la. Si pwoblèm yo la, solisyon yo la. E wi, Mesye Renwa, Mesye Renwa nou wè, m wè n te pèdi kontak. Wi, nou te pèdi kontak. Alò, m pa sonje kote m rive, men m ap, m ap pran nan sa w sot di yo la. Pa gen pwoblèm ki pa gen solisyon. Solisyon yo la anndan peyi a. Solisyon yo se Ayisyen ki pou jwenn solisyon an. Se nou menm vrèman ki pou fè jefò pou nou fè l la, pou nou netwaye peyi a, netwaye nan le sans pwòp di tèm, pa pejoratif di tèm. Netwayaj la nan le sans, n ta kapab di, nan triyaj. pou l fè yon triyaj de moun ki gen kapasite, ki gen volonte, ki gen onètete, ki gen entegrite pou moun sa yo se yo menm k al sèvi peyi a pou pèmèt ke peyi a soti kote li a la. Paske peyi a nan yon sitiyasyon eksesivman grav, pa sèlman nan pwoblèm ensekirite k ap viv la non, men si w pa kab gen de dirijan onèt, serye, entègre e k ap dirije li, enben n ap toujou retonbe nan pwoblèm ankò. Se sa nou bezwen fè. Nou bezwen fè yon tri pami tout Ayisyen yo pou nou di moun ki kapab, moun ki gen bòn volonte, moun ki gen bòn repitasyon, bòn renome, enben an nou met tèt nou ansanm pou nou chanje peyi sa a. Men, gon lòt aspè ki ekstrèmeman enpòtan tou, Mesye Renois. E, pa rapò avèk aktè yo nou gen la a, modèl moun sa yo nou genyen k ap fè politik la, nou wè ki rezilta yo bay. E yo yo vrèman renmen plis ke yo pap bay rezilta yo toujou renmen di w la politik tient le droit en état paske nèg sa yo ki andedan peyi an kap fè politik degrenn goch kap fè politik sal ki vin bay de seri de moun ki anvi fè politik yo di a pou sa m wè kap pase la pou jan m wè entèl ap fè politik lan la a m pap rantre nan bagay sa a alòske moun yo yo te ka vrèman vin ede peyi yo Se de teknokrat yo ye, se de moun ki gen eksperyans, ki gen ekspertiz nan de domèn presi ki te ka vin ede pou ale mye. Yo tou yo pap rantre nan politik. E anpil politisyen ki mete moun nan jistis lan, yo yo fasilite komisè gouvènman an jwenn pòs, yo fasilite jij lan jwenn pòs. Kounye a, kòman w pral mande moun sa yo ki gen de grav akizasyon, kòman w pral mande pou yon komisè gouvènman ankete? Kòman w pral mande yon jij enstriksyon pou l ankete, pou l chèche dè eleman a chaj kont XYZ, alòske moun sa yo se yo menm ki mete l nan pòs, moun sa yo se yo menm ki te fè l jwenn djòb lan? Donk, e kòmsi nèg sa yo, mesye dam sa yo ki òganize yo pou yo kraze peyi a, ki òganize yo, ki pran plezi nan movèz gouvènans, nan fè koripsyon, se kòmsi yo gen yon aksè ilimite. Yo gon gwoup moun k ap fasilite yo fè l, e piske yo konnen pa vrèman gon sanksyon k pral pote kont yo menm jan sistèm nan ye an se sistèm yo, yo alèz ladan l, yo kontinye. Pa rapò avèk sitiyasyon sa a, wi se vre fòk nou chanje e moun ki la yo, fòk nou chanje sistèm nan, fòk nou vin avèk e nouvèl tèt, fòk nou vin avèk e moun ki kapab, moun ki pi kapab eksetera. Andepi de tou sa, Unir, Clarens Renois, Kòman nou konprann sistèm jistis lan? Eske n ap panse pou yon refòm? Eske n ap panse pou nou vini avèk pou nou vini avèk nouvo plan, nouvèl pèspektiv pou nou gade si tout fwa eleksyon fèt Unir vini Unir vini o pouvwa? Kòman nou pral remanye sistèm jistis lan paske pa gen peyi san jistis, pa gen sosyete san jistis pou nou ede peyi a avanse? Konnen pou mwen menm yon maitre mot, mo kapital, desizyon kapital ke nou bezwen pran pou nou kòmanse regularize sistèm jistis nou nan peyi a pa rapò a politik la, se se pran desizyon k pral fache paske ou pral jwenn anpil moun kont li. Mwen menm mwen ta rive nan pozisyon de pouvwa, m t ap di pa gen iminite ankò ditou. Trè enpòtan. Depi w retire iminite a, anpil moun tap kapab pa tap antre nan politik ankò. Paske gen anpil moun ki antre nan politik, genyen k antre pou yo vin fè bagay ke yo pat ko fè, paske yo di politik la bay fasilite pou fè l. Genyen ki antre nan politik yo vin kache sou sa yo te fè pou yo pa manyen yo. Donk le jou ou retire sa yo rele iminite yon nèg genyen lèl palemantè li gen yon iminite li mèt touye moun pa manyenl li mèt vòlè pa manyenl paske kote li a li bon m ta baw yon blag wi men sim bay blag la wap idantifye non moun nan yon anekdòt ke liye e map baw li pou konprann misye fòm tire leson de listwa pou sa mwen panse si nou retire iminite a Prezidan de la Repiblik la pandan l nan fonksyon sèl moun ou kapab kenbe anba yon iminite se li menm pou pa destabilize peyi a paske jisteman pwoblèm destabilite nou an se paske yo jete prezidan twò souvan. Lè yon prezidan monte vè w gen 6 mwa sou pouvwa yon gwoup opozan di mete l deyò yo met lajan ansanm fè tenten bagay yo sa yo fò n korije l pa sa fini nan peyi a il fò ke n gen yon prezidan pou l fè 5 an li fè yon bagay ki pa bon apre 5 an yo jije l. Sa fèt nan tout peyi. Gade jodi a Ozetazini y ap rele Trump devan tribinal. An Frans yo jije Sarkozy 15 zan aprè manda l. E m ta gentan pran lòt peyi ankò kote bagay sa yo pase ann egzanp, keseswa Taywann, oubyen peyi nan Amerik Latin nan, la o Brezil yo fè l tou eksetera. Donk retire afè de iminite a palmantè, kòkòm nouvo palmantè bagay. Donk m ap ba w yon egzanp pou w konprann. Gen yon nèg ki kandida pou yon pòs. Mesye sa sèvis nan lapolis nasyonal kap di Belkens genyen endikasyon sou li men kòm moun ki nan trak tòg enben yal arete misye paske misye te kandida moun ki te premye minis alepòk la di non pa arete misye misye li gon iminite paske li kandida donk depi ou kandida deja ou gentan gen iminite Ah wi. Donk, ou pa ka fon, ou pa ka fon peyi konsa. Si w gen bon memwa, remake tèt ou, kòm jounalis ou ap sonje ki fè sa ki te rive konsa a. Enben, lè w fè sa, ou detwi jistis yon peyi. Ou detwi lapolis la tou k ap fè yon travay dankèt e ki genyen dezenfòmasyon sou yon moun, l al arete moun nan, enben yon nèg ki pi wo plas li di lage l, paske nèg sa a li se kandida e se pati m nan e sou pati m nan l kandida donk ou pa kab arete l li gen iminite mwen panse ke se pou nou retire sa a si nou retire l se yon gwo pa n ap fè nan kesyon jistis la dezyèmman jij la konstitisyon an avèk lwa peyi a di kòman yo lonmen yo se pa yon palmantè yon senatè k pou lonmen yon moun al nan yon pòs genyen yon machasuiv yon pwosedi Une fwa ke l respekte, enben jij yo pral gen endepandas yo pou yo fè travay yo kòmsadwa e jij yo tou yo se dè jistisyab. Sètadi yo menm tou genyen jistis pi wo pase yo ki pou jije yo. Si n pran l o nivo de la polis, se parèy. Nan la polis gen enspeksyon jeneral la polis, gen sa yo rele la police de la police, se moun ki la pou gade kisa polis la fè de mal, pou l repòte li, pou yo sanksyone, pou yo fè sa yo gen pou fè tout ann nan peyi. Sa fè 20 jou pou ke jisteman pou ou pa kite kò a vin tonbe nan yon sòt de pratik moun ta kapab di kliyantelism e epi li fè sa l vle, jan l vle, sou baz ke l se yon otorite eksetera. Non, il fo ke sosyete politik la regle de tèl sòt ke tout moun gen pou reponn lè ou gen pou reponn nan, jan ou pou reponn nan, paske ou se yon sitwayen tankou tout sitwayen, ou tou senpleman genyen momantaneman yon fonksyon ke w ap ranpli, men fonksyon w ap ranpli a pa ba w dwa pou w fè tout sa w vle nan peyi a. Mesye Renois, nou pral fini, men avan nou fini, m gen 2 dènyè kesyon. E pa rapò avèk kriz n ap viv andedan peyi an, ensekirite, kesyon gran banditis, bon, kesyon teworis si n ka di l konsa. Paske jounen jodi an la, kesyon kidnaping, di ven, trant moun ap kidnape pa jou an, bagay sa li eksesif. E nou wè vrèman pa gen okenn repons adekwat ki pote avèk pwoblèm ki gen la yo. E gen moun ki konsidere ke sa n ap viv kòm ensekirite andedan peyi an, le fè ke otorite yo montre yon sèten laksizm, yo montre yo pa yo pa vrèman sousye pou yo rive rezoud pwoblèm nan, sa vin ranfòse kapasite gang yo, kapasite gwoup ame yo pou yo vin mye òganize. Gen moun ki ale tèlman lwen ke yo di w bandi yo, yo ta mye òganize ke lapolis. Bon, nou pap rantre nan lojik pou n ap kraze enstitisyon oubyen ap di de seri de bagay ki ka Y ap febli moral polisye yo pa rapò avèk de seri de nèg ki ame, ki gen zam ilegal nan men yo k ap fè sosyete a abi. Men kèlke pa, andedan lapolis lan, se kòm kwa nou wè nou wè gon mank de volonte. Gon mank de volonte reyèl pou rive rezoud pwoblèm nan. Gen moun ki baze l sou le fè ke pa gen materyèl adekwa pou polisye yo, pa gen ekipman, pa gen blende, etc. Ou te lanse yon apèl kote ke de seri de moun, ou fè apèl a moun ki gen lajan andedan peyi an, mete, mete tèt nou ansanm, mete lajan nou ansanm pou n rive achte kèk ekipman pou pnh, elikoptè, etc. Jounen jodi an, Pwoblèm ensekirite a, eske daprè ou menm se sèlman yon kesyon dekipman li, elikoptè, dwon, lòt kalite zam ke lapolis la te ka bezwen oubyen lame te ka bezwen pou rezoud li? Eske pwoblèm ensekirite a li pa ale odela de senp materyèl ke enstitisyon an te ka bezwen? Sètènman, se pa inikman materyèl avèk ekipman ki fè yon fòs de sekirite efikas. Men, an menm tan tou, s on dilèm, li pa kapab efikas tou san l pa gen ekipman sa yo avèk materyèl sa yo. E se pou sa yo rele fòs. de koèsizyon, fòs de sekirite. M ta kapab di w envizib. Se de ekipman yo ye tou. Se yon ekipman moral. E si w vle m fè yon anekdòt trè rapidman avèk ou, lè w pa gen lajan nan pòch ou, sa pa vle di ou pòv pou otan, donk ou oblije mache sal. Ou te gen dwa mete w an diyite, ou mache byen pwòp men w pa gen lajan. Moun wè w yon lòt jan. Yo gade w yon lòt jan. Yo ba w respè, elatriye. Men, odela de ekipman, de vol e de de de de de doktrin ak bagay ki taktik strateji pou fè polis yo fòs de lòd yo fòs de sekirite yo fè travay yo gen yon bagay ki anlè tèt li ki rele la volonte politik Yanick Dorcé se sak pa gen jodia nan peyi a pa gen volonte politik pou konbat ensekirite a paske jisteman ensekirite a m ta ka relel son man made ensekirite. Se yon ensekirite ke ki pwodwi pa de moun ki ap fè ensekirite a paske ensekirite a itil yo, li bon pou yo, li pèmèt yo rete sou pouvwa le pli lontan posib. Donk yo pap konbat ensekirite a, okontrè yo antre dan konivans, dan relasyon de pwoksimite, de tout tip de relasyon avèk gwoup gang nan yo pou yo kapab pèdire sou pouvwa a. Paske imajine w yon moman, se yon bagay mwen di depi lontan, mwen di si yon moun ki rive sou pouvwa nan kondisyon moun sa yo rive sou pouvwa la, yo te ba tèt yo misyon yo di non fòk peyi a gen sekirite afè de koalisyon gang e sa sa fòm elimine sa rapidman federasyon gang pa dwe egziste nan peyi a gang pa dwe ap renye tèl ou tèl kote, enben li pap fè 6 mwa non nan pouvwa a. paske lap mete tout fòs li poul di men sa nou pral fè 3 4 nan 3 4 mwa nou elimine tout bagay pi peyi a pasifye nou pral fè eleksyon li konnen sil fè sa enben li pa nan li pa nan pouvwa ankò donk li menm ki pat vini sa pou pou sa enben li di mwen se poum rete le plis posib o pouvwa fòm kontinye kite se ensekirite a blayi kòl fòm fè tankou mpa wè mpa tande mpa konnen epi mwen mwen prale paske pa gen enterè nasyonal ou enterè pèsonèl e ou enterè de piti klan de moun ki panse jodia se tou pa yo pou kenbe pouvwa nan men yo bon yo met men sou li yo pran pouvwa donk ou bezwen ou bezwen sa pou rezoud pwoblèm ensekirite a ou bezwen wi ekipman se sa k fè nou lanse apèl la nou di si popilasyon nan sanm popilasyon an a kòmanse pa moun ki pi rich la yo paske gade lò byen gade. Men, moun ki pi rich la yo plis soufri toujou de ensekirite a, donk fòk yo kontribye plis toujou pou n ta rezoud pwoblèm nan. Donk, si nou fè jefò sa a, nou bay lapolis la mwayen ke l bezwen pou l konbat ensekirite a, olye ke n ap mande blan an vin entèdi nan peyi nou, e blan an pa anvi vini, li montre l p ap vini, li di li p ap vini, pèmèt sa ap ba nou ògèy. Ou sonje nan kòmansman konvèsasyon an m t ap di ou fòk nou kòmanse reprann dwa granmoun nou. Sa a se youn nan eleman yo. Reprann dwa granmoun nou se mete mwayen pou sekirize peyi ou, enben ou fè kontribisyon nasyonal, ou fè yon jefò pèsonèl, yon jefò nasyonal pou fè sa rive fèt. Youn fwa ou bay ekipman sa yo, konn. Met otorite yo an deor yo baw sekirite a mwen baw mwayen mwen baw zam kounya banm sekirite si w pa banm sekirite map pran lari a m pral manifeste m pral fè sam dwe fè pou banm sekirite paske son dwa konstitisyonèl kem genyen poum viv anpè poum ka sikile tout kote poum ka timoun mwen ka al lekòl poum ka al nan faktori poum al travay yon pwofesè lekòl kap al fè kou kòm sa dwa pou ke moun kapab fè ti komès yo ti biznis yo sou wout nasyonal nou yo ki jodia nan men bandi. Donk nou bezwen fè yon kowalisyon de moun ki gen konsyans nasyonal sa a ki di ok, polis la manke mwayen, l manke ekipman, n ap ba li l. Ke direksyon jeneral la, ke teknisyen yo, ekspè yo antrene polis la, ba yo taktik, ba yo estrateji e ke volonte politik mentnan ki pou di nou pral atake gang nan yo nan fòterès yo a, enben l soti nan tèt Leta a, nan men Premye Minis ki la aktyèlman an, se li ki fè travay sa a. Men gon lòt aspè tou wi pandan ke ou mansyone moun ki gen lajan andedan peyi an, gwo biznisman yo, yo gen plis enterè nan sekirite peyi an. Men tou e gen de seri de moun nan elit ekonomik lan ke yo sanksyone tou pou kolizyon yo ta gen avèk gang. Bon, ki enterè, ki enterè yon moun ki gen lajan genyen pou l genyen pwoksimite avèk bandi pou l ap finanse gang alòske sekirite an si leta si yon gouvènman yon pouvwa ki la genyen e jwenn tout sa l merite genyen gen fasilite pou met sekirite pou mete lapè andedan peyi an li bon pou tout moun li bon pou li l bon pou tout peyi an l bon pou tout popilasyon an donk mentenan dèyè motivasyon chak sektè chak pati gen yon bagay ki kache gen yon bagay ki inavwab Se youn dè rezon, jounen jodi an, lè n ap pale de pwoblèm peyi an, jan w fè l lan, li ekstrèmeman enpòtan. Gen moun ki gen enterè mesken yo, yo mete an avan odetriman de enterè jeneral lan, odetriman de kolektivite a. Donk, se sa pou nou, se sa pou moun yo konprann ke an depi de tout sa n ap viv jodi an la, gen moun ki wè peyi, men konsa tou gen moun ki wè pòch yo, ki wè kenbe pouvwa, ki wè kenbe peyi a nan enstabilite an pou yo ka fè bè yo. Epi aprè pou yo ale. Mesye Renois, dènyè kesyon pou nou fini. Yè m te gon envite, m t ap pale avèk li sou kesyon desantralizasyon an. E sè dènye tan moun yo pale anpil de sa sitou e entènot yo, moun ki ap gade emisyon an yo vrèman ap poze kesyon. Yanick, èske moman an la se pa ta bon moman pou otorite yo, pou leta oubyen pou strikti politik yo poze pwoblèm desantralizasyon an kòm yon eleman, kòm yon eleman ki te ka ede rezoud pwoblèm e pwoblèm e sekirite a oubyen enstabilite ki gen la kòm e kòm kapital peyi an angòje e Pòtoprens se la tout bagay ap regle, kapital ekonomik, kapital politik e se la prè de 60 pousan gwoup ame yo yo yo. yo gonfle kò yo, y ap teworize popilasyon an, èske Clarens Renois, èske UNIR gon pwojè sou desantralizasyon? Kòman nou wè konsèp desantralizasyon an nan moman an la pa rapò avèk kriz e ke peyi a ap travèse a? Enben, m kwè ke ou poze bon kesyon an. Se desantralizasyon an, se sitou dekonsantrasyon de pouvwa yo, de kapasite chak rejyon yo ba yo kapasite pou yo kapab reponn a demann popilasyon an. E se de vyèy pratik ke nou genyen depi nan ventyèm syèk la, petèt pi devan tou toujou, e ke m ta ka di w tout bagay se Pòtoprens pou moun vin fè li nan kapital la, e kòm si w pa kapab fè anyen kote w ye a. E nou wè pratik sa a, se li k mennen bidonvilizasyon de kapital la. Sètadi jodi a ou gen yon konsantrasyon de popilasyon nan grann vil la yo, epi lakanpay yo seksyon kominal yo, yo abandone. Ou konprann? Se paske jisteman yo konsantre tout sèvis piblik la yo nan grann vil la yo. Donk, dekonsantre se deja chemen desantralizasyon an. Dekonsantre sèvis sa yo fè ke yon moun ki bezwen fè yon lisans, li pa bezwen vin Pòtoprens. Paske, yn fwa ke li vin Pòtoprens, li tou rete nèt. Dekonsantre fè ke moun nan pa bezwen vin fè paspò a Pòtoprens. Yon fwa l vini, li gen dwa rete nèt, eksetera. Donk, tout bagay sa yo fè ke gon nesesite efektivman pou antre nan yon pwosesis de dekonsantrasyon de sèvis piblik a Leta. E desantralizasyon an se pral bay otorite, m ta kapab di, rejyonal yo pouvwa de desizyon. Pa egzanp, yon minis ki fè, ki rantre kòb taks, enben li gen mwayen pou li rezoud pwoblèm ni, se pa ministè de lenteryè ki pou ba l kòb pou l mande tanpri souple pou majistra monte Pòtoprens vin frape pòt minis lan pou wè si l ap ba l yon ti kòb pou l al netwaye lakay li alòske gen yon taks nan santral la. Donk gen yon kapasite pou l jere anndan lakay li yon pati nan taks ke l prelve yo e rès la a vin nan kapital la pou sèvi rès peyi a an jeneral. Se konsa sa fèt nan tout peyi. Donk. tandiske peyi a gen 27 mil 750 kilomèt kare, si ou te dekonsantre, si ou te etann sèvis sa yo sou lansanm di teritwa a, enben ou t ap genyen moun ki rete viv lakay yo san ke yo pa bezwen vin konsantre yo dan lè grann vil e vin pwodui pwoblèm ke n ap viv jounen jodi a la a, ki pa sèlman pwoblèm ensekirite. Pwoblèm ensekirite a nou wè l paske l vizib, wè nèg ki gen yon gwo kalachnikòf lan men l oubyen yon manch long nan men l ap bay pwoblèm nan lari a, men. Dega maladi a fè nan bidonvil la yo, paske pwoksimite, jan moun yo ap viv youn kole sou lòt, youn ap dòmi nan yon chanm a 10, 12 moun, eksetera, fè ke maladi a desime popilasyon an, nan de ti kote ki pa dwe pran tout moun sa yo. Donk, nou gon travay, an reyalite, Yanick, ki mande yon pwogram de devlopman nasyonal ki dwe gon vizyon sou 10, 15, 25 an. Paske se pa demen lavèy ke tout bagay sa pral rezoud. Yo pap ka rezoud nan sèl kou. Se sa k fè nou menm nan Union nou pa ka popilis pou nou di bann peyi a nap rezoud tout pwoblèm. Non. Son peyi pou nou reòganize, pou nou reòganize li antre nou tout. fò nou pran resous imèn ki kalifye yo nan kèlkeswa pati yo soti a yo pou nou mete yo ansanm pou nou gen yon nasyon ki kapab viv ansanm kote malgre ke m pa nan menm pati avèk ou, malgre m pa gen menm koulè avèk ou, malgre m pa gen menm orijin, nou sot andeyò men ou sot lavil, enben nou ka travay ansanm, nou ka mete fòs nou ansanm pou nou fè peyi a vanse. Se travay sa a nan tèt nou, nou menm nan ini an, nou ta renmen reyalize nan peyi a pou ke peyi a fè bò an avan sa a ki nesesè paske nou an reta anpil pa rapò a lòt peyi vwazen nou yo la. E UNIR, UNIR pare la si demen ta gen eleksyon pou UNIR al nan eleksyon oubyen UNIR pa nan eleksyon avèk pouvwa ki la a? Bon m kouri di w non, nou pa pare pou n al nan eleksyon la a. Moun ki pare pou al nan eleksyon kounye a la e moun ki genyen gwoup gang yo nan men yo, y ap tou fè eleksyon fè eleksyon paske yo konnen yo pral fè menm jwèt mete dife, tire sou moun pou gen eleksyon. Nou kwè ke li nesesè pou gen sekirite nan peyi a pou ke eleksyon kapab fèt. pou ke nou chanje chapit sa a. Paske chanje chapit la vle di, fò nou, lè nou sot nan tranzisyon sa a, pou nou pa janm tounen nan tranzisyon ankò, pou nou antre nan yon stabilite dirab. Se sa k pou sove peyi a, sou le plan ekonomik, sou le plan pwogrè, sou le plan avanse. Mesye Renois, alò ou? Oh, oh. Alo? Mwen la, oh. mwen la, alo, oh, alo. Oh, ok, te gon, te gon problem de komunikasyon, m pat vreman tande. Te gon ti koupur. Mm -hmm. Mm-hmm. E le mot la fin pou nou fini, parce que jodi an la, nou fas avèk yon situasyon kote ke djaspora, djaspora telman, moun yo telman anvi retounen nan peyi yo. Gen moun ki nan dyaspora a ki tèlman anvi wè yo retounen lakay yo, vin envesti lakay yo. Gen anpil moun nan dyaspora a ki ap gade kòman yo ka fè de pledwaye pou yo jwenn entegrasyon yo nan vi politik ann Ayiti. E, a bon, dènyè kesyon, tout dènyè kesyon avan m kite w ale Mesye Unir, e Mesye Renois, Mesye Renois, e, èske, èske Unir. E gen yon pwojè denklizyon pou dyaspora a nan sa ki gen pou wè avèk nan sa ki gen pou wè avèk aktivite politik. Èske nou gen dè manb nan dyaspora a ki nan estrikti yo lan? Kòman sa ye? Sètènman. M kwè pa Inyon sèlman, tout pati politik dwe genyen l. Men an reyalite se peyi a ki dwe gon vizyon kote dyaspora a pa yon dyaspora an tèm de distans paske wi yo pap viv anndan peyi a li pa dwe kite an deyò de tout desizyon kap pran dyaspora dwe fè pati prenant de desizyon nap pran yo paske resous imèn kalifye ki genyen nan dyaspora a pa genyen an ayiti dayè ti sak gen an ayiti yo yo kite yo yal nan dyaspora a, ou konn sa. Kanada pran mendèv kalifye ke nou p genyen yo. Kanada pran anpil diplome ke nou genyen. Gen anpil medsen ayisyen ki vin fè medisinn ann Ayiti. Enben yo pati al lòt kote. Paske lòt kote bezwen yo. Donk nou bezwen e non pa konsidere dyaspora kòm yon antite apa, men kòm yon pati prenant de devlopman peyi Dayiti. nan tout resous ke l ka genyen, politik, ekonomi, ekspètiz ke l genyen nan de metye ke l metrize. Men, se nou tout ansanm ki pou fè li pou ke peyi a kapab avanse. Paske jounen jodi a, Madam Dorcé, si w byen gade, e menm moun ki gen plis sante, ki gen plis fòs, ki gen plis kouraj la yo ap kite peyi a. Kiyès k ap ret nan peyi a la a? se moun ki ki nan gang yo sèlman ap kite nan peyi a? Non. Il fo ke moun sa yo ki deyò peyi a, kèlkeswa kote yo ye, an Repiblik Dominikèn, nan Lèzantiy, Bahamas, eksetera, Ozetazini ou an Ewòp ou an Afrik, kapab gen yon retou vè le sòl natal pou ke ansanm nou travay dan dan la konsètasyon, dan linyon, dan lantant pou ke nou kab sove peyi a, paske nou tout dwe fyè de peyi a kèlkeswa kote nou ye. Mesye Renois e mèsi anpil, mèsi anpil e pou disponibilite ou, m panse ke mesaj lan li lanse, mesaj lan li lanse e sètènman e chak grenn ayisyen konpatriyòt frè n sè n nou yo, yo vrè moun ki swaf stabilite, moun ki swaf sekirite, moun sa yo ki nan dyaspora ki anvi retounen lakay yo an Ayiti, Yo vrèman, yo vrèman apresye le fè ke gen Ayisyen, gen moun ki nan politik ki wè bagay yo otreman, ki ap preche dyalòg, ki ap preche konsensis, konsètasyon, pwoblèm Ayisyen, solisyon Ayisyèn. M panse se te yon okazyon an plis pou Ayisyen Se yon okazyon an plis pou chak grenn moun ki ap gade emisyon an, pou chak grenn moun ki ap gade nou nan moman an la, pou yo konprann ke pwoblèm ki gen andedan peyi an, se nou tout ansanm ki pou mete tèt nou ansanm pou nou rezoud li. E Mesye Renois, le mot de la fin pou m kite ou ale. Le mot de la fin m ta ka di se yon mot despwa. Mwen menm, mwen se yon moun ki konn anpil difikilte pèsonèl, familyal nan vi mwen e mwen rezoud pwoblèm sa yo. pa pa fòs mwen non, gon fòs divin de Dye ki pèmèt mwen rezoud yo, men an menm tan tou fè ke m pa dezespere nan lavi a malgre difikilte yo. E yon lòt jou m a rakonte w vi mwen nan detay e lè sa a w a konprann sa m ap di w la la. Mwen donk mwen kwè ke peyi a malgre tout tribilasyon l ap travèse la a n ap rive soti ladan li men pa la solidarite antre nou, pa lafwa nan kapasite nou pou n monte pou n fè fas a difikilte. pou yo e le fèt ke nou kapab soti ladan yo a mwen mwen mwen kwè sa anpil mwen kwè ke demen dan kelke zane Ayiti pral rantre nan wout chanjman an veritab. Mèsi, mèsi anpil Mesye Renois pou disponibilite ou e m espere ap genyen lòt okazyon kote ke nou ka kontinye pale de peyi an gade ansanm kisa nou ka pwopoze kòm pèspektiv de solisyon. Se te yon veritab plezi pou m te avèk ou. Mèsi. Merci beaucoup à la prochaine Yanick. A la pwochèn. Envite nou jodi an nan emisyon an se te Mesye Clarens Renois, kowòdonatè pati ini an. E yon pati ki toujou ap pwone dyalòg, ki toujou ap pwone konsètasyon, e vivre ansanm, pwoblèm ayisyen, solisyon ayisyèn, se mete tèt nou ansanm, Pa gon kesyon m pi gran, m pi piti, pa gon kesyon m se moun andeyò, m se moun lavil, pa gon kesyon m se moun dyaspora, m se moun Ayiti. Nou tout se Ayisyen. Endepandamman de klas sosyal nou, de koulè nou, de lajan nou, de stati nou, nou tout se Ayisyen. Nenpòt kote ou pase, Nenpòt kote w pase, nenpòt moun ki te konnen w se Ayisyen, depi yo wè w y ap di w se Ayisyen. Men yon Ayisyen. Donk poukisa pwoblèm nou gen la jounen jodi an k ap wonje sosyete a, nou konsyan se pwoblèm Ayisyen yo ye, nou konsyan pwoblèm yo se Ayisyen ki jenere yo, se aktè yo ki jenere yo, nou konsyan wi genyen genyen jerans entènasyonal nan pwoblèm peyi an nan yon pakèt desizyon kap pran andedan peyi an, wi entènasyonal nan foure bouch etazini kanada kò gou foure bouch ladanl, men foure bouch ladanl lan se paske yo jwenn aktè yo jwenn moun ki pou egzekite sa yo genyen kòm ajenda sa yo genyen kòm misyon sa yo genyen kòm plan, jou nou genyen des ayisyen ki konsyan Jou nou genyen dè aktè, dè otorite ki konsyan ke pwoblèm n ap viv la a, se pa yon pwoblèm ke, se pa yon pwoblèm kote ke chak nèg ap panse pou tèt yo, chak nèg ap panse pou pòch yo, men se yon pwoblèm kote ke fòk nou poze baz yo, fòk nou poze pyon yo pou n chèche ansanm solisyon ki ap nan enterè jeneral lan, m ba w garanti ke estabilite nou konnen la a, Enstabilite peyi a viv, enstabilite politik, asasina prezidan, prezidan pa ka fini manda l, n ap rale yon souf avèk li, men fòk aktè yo pran konsyans ke se yo menm ki kreye sa nou gen la, sa n ap viv kòm kriz andedan peyi an. E se pa sèlman yon kesyon densekirite, gang k ap touye nou. Kriz lan li pi pwofond ke sa. Kriz lan li pi pwofond, moun pa ka manje, moun jou, jou, imajine w, nou yon peyi, Jouskaprezan, w ap pale de prè de plis ke 60 pousan moun ki pa konn li. W ap pale de pli de 60 pousan Ayisyen ki analfabèt, ki pa konn ni li ni ekri. Epi nou vle fè peyi? Ki peyi nou vle konstwi? Ki sosyete nou vle konstwi? Tout sa yo se de pwoblèm pou n poze. Yè mwen te di sa nan emisyon an. Moman an rive pou n sispann pale de menm pwoblèm yo, pwoblèm ensekirite, movèz gouvènans, koripsyon etc. Wi! Pwoblèm sa yo ka toujou egziste men yo pa dwe prensipal preyokipasyon nou. E moun sa yo ki pa konn li sa, ki pa konn li yo? E moun sa yo ki pa janm wè kouran lakay yo? E moun sa yo dlo potab pa janm rive nan tiyo lakay yo? E moun sa yo ki nan katye popilè yo ki pa gon kay pou yo rete, ki pa janm travay yon fwa nan vi yo, kisa n ap fè avèk yo? Nap bliye yo, nap abandone yo, tout sa yo se de pwoblèm pou n poze. E pwoblèm peyi an veritableman, se yon pwoblèm de sosyete. Di m kiyès ou frekante, m ap di w kiyès ou ye. Jounen jodi a w ap jwenn gen pwomotè, gen pwomotè wi antre gimè k ap fè pwomosyon mizik Izo e nèg lan li pa pè, li pa krent, li pa jennen pou l di w wi l touche nan men Izo pou l fè pwomosyon pou Izo. Ou konn Izo ap travay? Ki travay ou konn Izo ap fè? Ki travay menizye l ye, chapantye l ye, mason l ye, yon bòs mason l ye, yon bòs seramik l ye, ki sa l ye? Yon avoka, yon notè, yon kontab, yon medsen, yon enfimye, ki sa l ye? Ki sa l ye? Izo ap vann dlo nan lari an? Izo ap vann manje? Non. Kidnapè, gwo chèf gang, gwo bandi notwò. Men franchman a yon sèten moman de la dire fòk nou mande tèt nou ki sa nou vle pou peyi an? A un certain moment fok nou sispann lonje dwet sou Oh Ariel ap kraze peyi an, Andre Michel ap kraze peyi an, Oh se blan an kap kraze peyi an. Gade tet ou pou yon ti tan gade tet ou nan yon glas, gade tet ou, gade refle ou voye a pou wè eske ou menm nan konpoteman w, nan aksyon w, ou pa patisipe nan kraze peyi an. Bon mezanmi se te yon veritab plezi pou m te avek nou e nou konnen l deja Mwen la poum chèche aktè yo mwen la poum chèche moun ki gon diskou yo ka pote moun ki gon bagay yo ka pataje avèk nou ki ka ede nou konprann pi byen sa nap viv jounen jodi an kòm kriz andedan peyi an randevou an ka se demen sou menm chèn nan pou yon lòt emisyon map envitew pa rate emisyon an sou oken pretèks pwiske nou la nou menm pou nou kontinye fè deba sou sa kap wonje sosyete an sou maladi, sou pwoblèm k ap brase bil sosyete an e rive ansanm jwenn de eleman de solisyon ak pwoblèm sila yo. Se te yon veritab plezi, randevou an kase demen, a trè byento. Mezanmi tande sa, ou se ayisyen, ou renmen peyi w, Nou pral pale epi nou pral fè deba se toujou menm Yanick lan menm vwa a anyen pa chanje.